Bon nouvèl, pwogram Biden. Medam, matmwazèl e mesye peyi Lèzetazini Damerik anonse ebyen yo pral ouvri yon lòt sant tretman pou kapab trete dosye moun ki an atant depi divès jou yo. Madan Maniga re asasine Eric Jean Baptiste ankò selon deklarasyon divès sitwayen ki genyen anpil respè pou pati politik RDNP lè ke madam nan chwazi prezante teworis André Michel kòm kandida lwès anba pati a. Nan vivi Mitchel se gwo rèl kòd nan ren, selon deklarasyon divès sitwayen nan moman map pale ansanm avèk ou la a bandi Vitelòm yo anvayi Jenè fè gwo deblozay nan Bèlè Kay moun boule tankou chabon, selon deklarasyon divès sitwayen kap viv nan zòn nan, ebyen nèg Jenèf yo debake ansanm avèk cha lapolis vin fè dezòd nan blòk la. Nou pral pèmèt ou wè kèk imaj e tande deklarasyon sitwayen yo, mwen envitew rale chèz ou chita, Fouco zanmi paw antre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa ki se te, Piti Piti fè lonè prezidan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se egwi. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen, Machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl mounanm yo byen vini se sou tak 509 ou konekte nenpòt kote ou ye depiw se ayisyen ou dwe konn tout sa kap pase an ayiti kou aletranje pa bliye abòne kòmante layke pataje video a pou travay la kapab avanse zanmi paw fouco. Medam madmwazèl se mesye jan kem te anonsew bon nouvèl pou moun pwogram Biden yo ebyen frèzesè byeneme Gouvèneman an anonse yo pral ouvri yon lòt sant tretman k ap gen pou misyon konsantre yo sou pwogram imanitè a, konsa sant sa a ap gen pou l trete dosye moun ki an atant depi divès jou. E frè e sè byeneme nou konnen nan peyi Dayiti gen anpil moun ki apwouve men ki poko kapab vwayaje, kòb tikè a silvouplè. Donk, si gon moun ki te fè gwoup, li te fil pou 5, 6 moun. Donk, frèz e sè, aktyèlman la w ap gade, tikè prèske 1000 dola. Fin fil la se youn, apwouve a se 2, vwayaje a se 3. Ayy, tikè a chè frèz e sè. Sa yo pèdi nan longè yo tire l nan lajè. Ou panse y ap fè zewo? Non non monchè. Donk kounya la pou pran tout moun sa yo donk pou pi piti fò w ta genyen nenpòt dimil dola kach la wi pou tikè sèlman lè w fin fil pou yon ekip moun epi men kounya yo apwouve yo pa ka rantre ase ou pa gen kòb tikè a. Ala traka pou lave kay tè. Antouka gen anpil lòt moun lajan tikè yo gentan nan men yo, yo ap tann men jiskaprezan yo poko jwenn mail konfimasyon an, ebyen nou mèt rete tann sèke gouvèneman ameriken an ap panse pou nou. Medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin frape fò. Li arive mete anba kòd jenn gason sa n ap gade la a swadizan ki vin fè paspò l nan Miragwàn. Lè komisè a kenbe l, li wè l gen twa mayo ansanm avèk twa pantalon sou li, yon ti zèl sapat nan pye l, komisè a di mè se kwa listwa? Ebyen an nou swiv kòman komisè a t ap dezabiye misye, kòman ebyen li t ap pale bay Ann tande. De mayo, twa mayo sou li. Misye genyen yon pantalon, de pantalon, yon bout chòt sou li. Li vin fè paspò Miragwàn, li avèk yon zèl sandal nan pye l. Kòman w rele chèf? M rele Mackendon Metellus. Nan ki zòn ou sòti egzakteman? M sòti Koray Grandans. Kou ya gen dans. E ak kiyès ou te gen randevou nan vil la? M gen randevou avèk Nativita Fremont. Kiyès ki Nativita Fremont an? Madan Delege Morel. Ok. Mèsi. Eske se fredi misye santi? Eske se mens li twò mens li met anpil rad pou ke l ka gen pwa? Men sa parèt biza. Pou mete on bout chòt, de kanson, yon zèl sapat, twa mayo. nan misyon ti jan parèt sispèk antouka frè se sè byen eme kanmèm nou konnen komisè Muscadin pap pa bay detay sou dosye sa jan kem te anonsew bandi jenèf ebyen anvayi bèlè ansanm avèk cha lapolis yo touye yo boule selon sa moun nan zòn nan rapòte pou plis detay frè se sè byen eme an nou gade e tande videyo sa. Twa cha blende jisko dan gason pil gason anndann vin masakre pèp la. Mesye lè wap tande Theriel kap pale mesye bagay terib wi. Misye pa mennen ankèt o pwofon. Se menm nèg ki vin fè masak yo se menm nèg sa yo kap bay Theriel enfòmasyon li pa bon. Menm mwen wap antre Espas sa pa frajil Nèg yo pa la Bondye pat la Vwala. Mwen menm gen lè se de zo smoke m bay pou l pou nwa menm ap sa. Vwala. Wè. Kout la. Wè. Vwala. La se montre y ap montre. N ap montre chèf de lapolis la. Men aksyon de polisye fè. Swadizan. Yo di e lapolis yo. E akonpaye pa manm jenèf. Yo pale de ti babekyou. Pou vin tiye popilasyon la. Pezi bann dame. Jan w di m konsa a, yo pa janm bay moun Bèlè cha. Sa vle di, lapolis gen cha l ap distribye? Epi lapolis poko janm ban mwen cha mwen menm pou m. Ala traka pou lavi Kayte! Men jounen jodi a wè Babekyou jwenn cha. Wè wè wè wè wè. Mwen m ame m ap pran w wi. Wè wè. Wè l. Wè. M sa e kolòn vètebral lan. Wala. Wè wè wè l. Ayiti m ap moutre nou. E moutre. A yon fami. Fami nèg yo tiye la. Wè mesye. Wè tout la. E zon machan manje. Dam fòman se to tue. Dam ki a ti ti mou tout tue la tout ti mou. Kwa mou. Ti bebe to a mou. Mou dike. Ou me ton dife son mou na. Ton ton bebe. Oh! A! Mesye. Kile la fen di mou. La fen. E ba la fen di mou. E la fen Haiti. Gen 3 la. 3 rive pou 10. Nèg yo avèk lapolis, cha blende, pran 2 nèg Jenèf yo. Yo antre, yo sène popilasyon Bèlè. Gen enpe ki sot dèyè Dèlma 2, gen cha pete pou yo Lise a, Lise Daniel Fiole, li pete baryè ki sou kote Lise Daniel Fiole a, yo antre. Li di ekip sa pase anndan may a, ravaje moun. Lòt ekip la li menm vire pa la, lapolis desann la li menm, ri Timas dwat. Li di, y ap tire, y ap tire moun, anwe gen yon ekip nèg Jenèf ki desann apye, antre anndan la, apye, akonpaye avèk lapolis. Se rache moun, tiye moun, rache moun, tiye moun. Sa t ka anndan kay yo tou met dife sou yo. Se konsa nèg yo fè masaka la. La, la yon fami ki abite la. An di li gen vwazinaj ladan l men nou rele sa fami pase moun yo. Donk jiska prezan gen bagay mwen poko janm ka konprann. On lè w tande Jenèv vini l di w lapolis te met ansanm avèk Bèlè. On lè Bèlè vini l di w lapolis met ansanm avèk Jenèf. Men, se kwa listwa? Pase w ap gade vre kay yo boule, moun mouri men Franchman frères et sœurs bien aimé m confuse nan masak yo actuellement la. M confuse. ap viv la lontan. Sa moun sa yo pa gentan sove menm. Yo pa gentan sove. Ou wè wè rès kòt, rès bagay atè ou wè map pran a men pa map moutre le mond. Ou gon ide de fanmi an, non fanmi an. Bon e pa, se pa sèlman gon ide de fanmi an pase nan Bèlè nou tout nèt se fanmi men omwen m gen dwa pa fè anndan an twòp pou m te ka bagay bagay e konn non fanmi yo se tou. Men. Men non non moun sa yo ui yo konnen yo men men monchè sa terib sitiyasyon an vrèman dwòl m di w nèg yo si tèlman pran moun nèg yo gon ekip moun yo pran ankò yal avèl ekip moun yal avèl e di lapolis la sou zye lapolis bon jou sa tout moun rele anmweyy yo sezi pou lapolis nan joune de koulè wè nèg tout koulè nèt gwo rad gwo rad wouj tèt mare bout pantalon sou tèt dan chay frè m m wè pou m moutro sandal nan pye gwo zam fann fwa. manchèt nan men, galon gazolin, e gwo galon gazolin jòn yo, sa k pran 5 galon yo. Lè yon ekip moun yo pran antre nan 2 avè l, Babekyou menm, Babekyou menm te la, Babay, ti Babekyou te la menm. Gon kay ki gen 6 moun devan, m pral pase devan pou montre l, gen 6 moun, yo tiye tou lè 6. Gon ti dam ki rele Ravlin, yo tou tiye l tou nan staff sa. Gon ti maleyèz ki sot kafou fèy ki vin wè yon moun la. Lè yo tou pase l pami lafoul. Gon ti piti ki rele Damesle m kwè. Sizan. Babekyou pran nan lavel. Sa l ap mande lemonn kisa Babekyou pral fè ak timoun nan. Li pa t gentan tiye l sou lechan. Kisa l pral fè ak timoun nan. Gen moun ki wè timoun nan menm lan 6 la. Mwen di wè wè sitiyasyon moun ap viv. Nèg yo pran tout moun yo al avè l frè m. Nèg yo pran moun sa yo se lan twalèt lan prent 3 ant 3 ou 2. Bò bò yon kote nèg yo nèg yo antre a moun yo nan koridò. Pil moun sa yo rache yo, sa yo rache, sa yo pike yo lage anndan twalèt la. Wap wè moto, wè masak nèg yo fè. Akonpaye pa lapolis. Sa vle di kisa yon moun pral kwè nan lapolis la. Sa vle di pou wè lapolis ap akonpaye gang pou vin tiye moun anndan katye popilè. Depi dat Bèlè ap mande lapolis akonpaye l pou sove. Vwala medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon yon sitwayen ki nan Bèlè, ki fè konnen ke lapolis akonpanye de je nèf debake nan zòn nan se pa de a twa kretyen vivan yo pa touye e divès kay soti boule. Nan Okay, map fè w konnen komisè Richemond mete anba kòd oungan sa ou pral tande e gade la ansanm avèk 2 lòt prezime bandi pou zam ilegal yo te vin pote kay oungan an. Oungan di Ebyen li menm se pou lwa yo zam nan ye se pa pou li paske se nan moman lwa nan tèt li frèzesè byeneme epi yo pote zam nan donk gen youn nan nèg yo ki blese kap pran swen lopital e komisè a mete anba kòd lòt la ansanm avèk gangan ke lwa gen zam men se pa li an nou swiv Ou pa jwenn zam nan nan men m, ou jwenn zam nan nan pye m. Ebyen, lwa te nan tèt li, se pou lwa zam nan ye, zam nan pa pou li. Han! Ala traka papa! Frè e sè byeneme, m ap fè ou konnen selon divès enfòmasyon ki rive jwenn nou bò kote kèk sitwayen nan Vivi Mitchell yo fè konnen, ebyen nèg Vitelòm yo anvayi yo se pa de a twa katouch ki pa chante nan zòn nan, yo ap mande lapolis anmwey pote yo sekou puiske Sitiyasyon an difisil pou yo. Frè se sè byen eme map diw byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Gade imaj sa. Sa se jwè foutbòl Neymar. Yon brezilyen. Jan nou tout konnen. Ebyen nan jou pase yo frè se sè byen eme nan mwens ke yn èr de tan Neymar pèdi yon milyon ewo nan yon kazino an liy. Ou kapab wè kòman Neymar ap bay tèt li pwoblèm, bagay la di, ou kwè se vre. Bon, byen ke m ka konprann sa w ap di a, ou milyonè gason, sa pa ta sipoze deranje w, men frèzesè byeneme, inèd tan, 1 milyon ewo fè floup, Kèw pap pa kase. Bon mwen menm mpa kache di w m pèdi 10 goud m kriye. 10 goud m kriye. E map raple m frères et sœurs bien aimés m te gen 6 lane. M te nan dezyèm ane fondamantal. Paske che nou yo pa mete nou nan kindègadenn. Katran wal fè premye ane kareman. Papa m te bon m on goud pou m manje nan rekreyasyon. Good sa frères et sœurs bien aimé m konnen m prale kot on machann map achte 6 marinad pou m good ti marinad ansanm avek bon ti sos chou frères et sœurs si se pate wap achte 2 ti pate pou on goud m raplem ou achte 3 siret pou 50 kob ou achte 6 siret pou on goud a lepok. Papa m ki ban m goud la pou m manje nan rekreyasyon, frèzesè byeneme. Ebyen sa ki pral pase, chemiz inifòm nan, ou konnen se te lekòl nasyonal, yo toujou gon ti pòch la. Kounya la, m met goud la nan ti pòch mwen. Pandan m ap bese goud la tonbe, di si pou m pase men m pou m pran goud, o o gen yon ti gason nan klas la k vòlè goud, papa Bondje humm depi m t piti m stipid nou wè kòman m ye. Frèz e sè byeneme, m kòmanse kriye yo pral sonnen rekreyasyon, pwofesè a mande m sa m gen, m di m gen goud mwen yo vòlè l nan klas la humm. Kounya la, lè yo pral sone rekreyasyon timoun yo pral soti, m pa, m pete kouri, m blow, m fèmen pòt la, m di toutotan m pa jwenn goud mwen, pa gon moun k ap soti al nan rekreyasyon. Klas bloke, diskisyon, pale anpil, bonm pase, mèt la la, mèt la ap di silans, silans, bri nan sal la. Direktè lekòl la vin vini. Lè direktè lekòl vin vini, frèzesè byeneme, m'ap kriye, m pèdi goud mwen, fò m jwenn goud mwen pou m manje nan rekreyasyon. Te gen yon ti bagay ki te rele ti kawòl. W'a gou pa w lè w al achte. Yo mare l nan yon ti sachè epi w pèse pa dèyè. W'ap bwè ti kawòl pou yon goud. A vle di w'ap gade tout timoun k'ap bwè ti kawòl ou menm w'ap bwè ti kawòl. Non, non, non, non, m pa nan bagay konsa. Ebyen frèzesè byeneme, sa ki pral pase? O o! Lè direktè a vini, jan map kriye m kanpe an kwa, pòt pa p ouvè, se pou yo pase sou mwen, toutotan m pa jwenn goud mwen pa gon moun kap soti, klas bloke, lòt timoun deyò ap swiv sèn nan, yap gade nan fenèt, oh! Direktè a vini kounya la frèz e sè byeneme, chak timoun kap soti li fouye timoun yo poum jwenn goud mwen, ha ha, e nou t anpil nan klas la, Ebyen nan fouye fouye fouye fouye jiskaske yo al tonbe sou ti tonton ki te pran goud la epi yo pran goud la nan menl frèz e sè byeneme yo remèt mwen goud mwen epi m siye jem pran ti valiz mwen m soti mal nan rekreyasyon lèm soti nan rekreyasyon ebyen lèm rive m achte 6 marinad pou yon goud m manje epi m bwè sòs dèyèl apresa nan direksyon lekòl la te gen dlo, m pase nan direksyon lekòl la, m bwè dlo, epi vwala, epi m rantre, epi apre pou al nan resitasyon. M pa nan rans. Atò, on goud wi, te pèdi, m kriye, di goud mwen pèdi, m pa kache di w, m gen tèt fè mal. Alevwa pou m ta pèdi yon milyon atis la, m poko gen lafwa sa. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Medam matmwazèl ze mesye chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl fòk mwen diw madan maniga asasine Eric Jean Baptiste ankò selon deklarasyon divès sitwayen ki gen anpil lanmou ak respè pou pati politik rnp lè yo wè madan maniga kap prezante popilasyon an André Michel kòm kandida anba pati politik rnp men se kwa listwa Andre Michel teworis! Frè se sè byen eme, banm fò tande, konsa ou va konprann nan kisa nou pran nan peyi sila a. M pat kab rate evenman jodi a. Mwen dezobeyi doktè ki te di ke m pat dwe sòti paske tankou nou wè mwen gen fè yon operasyon nan men samdi. E yo te di pou m pa sòti avan omwen madi-mèkredi. Men lè Andre telefone m, li di m ke l ap fè ouvèti l la jodi a, ebyen, mwen chwazi dezobeyi medsen yo pou m pa ta kapab pale a. Jodi a, m ka rele tèt mwen paka pa la. Alelouya gen Bondye ou mèt pran pasyans frèm pran pasyans sèm wap delivre kanmenm si jounen jodia Madam Mirlande Maniga ka rele tèt li pa ka pa la a laj li ye a nan peyi dayiti ou mèt pran pasyans 40 ans kay granmoun ou gon jou kanmenm ou gen pou di ou pa ka pa la alelouya gen Bondye kontinye kase met nan bòl pèp ayisyen an madam. Bzwen w paka pa la pou m akote André Michel, kandida RDNP pou depatman Lwès la. Ok. Kandida RDNP pou depatman lwès. Eeh pou kisa l prale la prezidan ou byen senatè de la repiblik madam Maniga? Adje! Nèg yo pa ta ka pa touye Eric Jean Baptiste atò pou Eric ta la pou l ta wè lap chita menm kote ak André Michel pou fè kisa pou ke André Michel kandida anba ki pati politik rdnp kote pati politik sa soti listwal oh humm e sak rele devan pòt tounen dèyè kay la frè e sè byeneme nan nèg yo pataka pa asasine Eric Jean Baptiste li klè. Li klè! Bon, te kou André Michel di konsa SDP pa kraze, men pou ki sa li pa ale anba banyè SDP? Men se kwa listwa Madam Maniga, ban nou plis detay. Pou plizyè rezon. Pou ki sa ke m la a? Yon premye repons ke mwen ta kapab bay pou mwen, se pa ta kapab yon kandida RDNP ka fini pou m pa la. Premye repons la. men se pa tout. Andre Michel, lè l di ke l prale nan eleksyon, e li di li chwazi pou l ale sou banyè RDNP, paske jistis pa t gen tan pou l t al enskri kòm pati. Tonya André Michel humm pati politik jistis oh letènèl papa nou pran fizyon nou fizyone nou pran verite n tonbe nan manti nou pran lespwa pa gen lespwa nou pran inite nou divize nou pran phtk tèt nou pouse cheve haha nou pran pitit Dessalines men kounya frè e sè byeneme nou tout tounen pitit Washington nap nan tann email kap vini humm. Humm franchman m poko janm sezi konsa Nou pran ayiti an avan l fè bak pi rèd Nou pran ah ah ah lè n rive yon kote n fè aya bagay la bon la hahaha Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila Adje lavi sa o Haa ta pral gon pati politik ki rele jistis madam Maniga Ala traka pou lave kay tè mete pou pèp ayisyen an non Li plane. Paske antre jistis e RDNP gen menm langaj la, gen menm objektif la, gen menm prensip yo, gen menm esperans. Talè Madam Aniga, èske menm diskou, menm prensip, Fout prezidan on souflèt, son ti vakabon l ye, les principes hein, menm diskou n'est ce pas? Koupe wout, monte barikad yo, nou gen dwa fè manifestasyon spontane, nap vin pran Guillaume Sam prezidan, menm diskou. T'es sûr? Humm, ann avanse. Ke nou genyen pou peyi a. Qui se ressemble, s'assemble. Pa gen pwoblèm non. Men, kounya la, frèzesè byeneme, hum, an Frans, nou konnen aktyèlman la, gon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike, moun yo ap manifeste. Genyen yon sitwayèn, sitwayèn sa a, frèzesè byeneme, ki rete nan yon zòn ki rele Ba de Kalè. Sou kont Facebook li, li deklare, Prezidan Emmanuel Macron se yon òdi, sa nou te kapab rele fatra. Ebyen frè e sè byeneme, plent depoze kont dam nan, yo debake lakay li, lapolis mare l kou krab, mete l nan gadavi, l ap gen pou l peye yon amand de 12 mil ewo. E yo ap fè jijman an jen. Dil di prezidan an son fatra. Yon prezidan de la repiblik kelke swa pwoblèm ou te genyen ansanm avèk moun nan ou paka tretel de fatra. Li pa yon fatra. Se prezidan de la repiblik ou sipoze gen respè pou li. Ou ka gen pwoblèm ansanm avèk politik li a men ou paka kòmsi ap trete moun nan sal pa ye. Donk nan peyi Dayiti frè e sè byeneme, nèg yo kite stad trete prezidan sa l pa ye, yo vin rive nan yon kafou kounye a yo di w y ap fout prezidan an souflèt paske l s on ti vakabon. Lè timoun k ap vini, lè jèn ki lekòl yo tande jan de deklarasyon sa yo k ap soti nan bouch moun ki di yo ap lite, yo ap batay pou yon peyi miyò, yo ap batay kont yon sistèm, ebyen kisa yo ap di tèt yo? Koman yo ap gade otorite yo? Eske yo ap gen respè pou chèf yo? M pa kwè. Eske w konprann frè se sè byeneme? Trete prezidan de fatra sèlman, ebyen rapidman lajistis mete l an aksyon. Dam nan ap peye amande el pap janm non bagay konsa poukisa yo fèl yo tras on egzanp ebyen ti piti kap dèyè yo ap konnen wi ou gen dwa pou manifeste ou gen dwa pou mande chanjman ou gen dwa pou soti pou di non ou pa dakò ansanm avèk tèl bagay sè la demokrasi men ou pa gen dwa di moun nenpòt bagay. E map raple m frè se sè byen eme nan yon video ke m tap gade aprè 86 gon ayisyen ki di w wè mèt manman yo wi Jean Claude ale m pral pise nan lari jan m vle se sa la demokrasi kòman w fè ap rantre nan manman moun jan w vle sa pa sipoze fèt. Donk, medam, matmwazèl e mesye, pou nonm fin kanpe l di, l ap fout prezidan on souflèt epi jounen jodi a, e li menm k ap vini avèk jistis, jistis ki kote? Kiyès ki pral vote l? Bon, bon m raple w non pèp ayisyen, tèt ou pa sipoze twò di non. Se pou nou ta kite yo mete jovenel prezidan nan kondisyon yo vle metel la nou ta prefere kraze peyi a nèt. Epi kounya la a rdnp gen menm diskou a sa Heyy oh sen Eric Jean Baptiste oh sen Humm prezidan maniga. Kraze peyi sa wi a sa henny sa heheh sak pral kandida pou vin dirije kisa anh non madame maniga ou mèt depoze boutèy la wi kriz boulit mwen ou kòmanse fumè ou fumè ou fumè madame mdi ou fumè depoze boutèy la. Ou byen sak pase fimen depi nan aswe paske doktè di w pa soti w soti ou fè operasyon men w genlè te rale yon ti bagay wi ou rale yon ti bagay epi voup e sa e deklarasyon sa w vin fè ha men men nonm nan men ni men ni tande redwi peyi an sann kraze boule e sa ki menm avèk diskou rdnp non m swiv divès konferans. Pwofesè Maniga. Donk, divès videyo frèzesè byeneme w ap gade, w ap wè kòman l te konn pale. W ap wè kòmsi objektif li, sa l ta renmen pou peyi Dayiti. Men nonm sa m poko janm tande l ouvè bouch li pou l ankouraje sitwayen yo men m plante yon pye bwa se kraze kraze kraze epi w di m se menm diskou a. mais plus prezidan de la repiblik au regard de la konstitisyon au regard des lois de la repiblik et surtout au regard de la rezolisyon du pouvwa jidisyè ayisyen son ti vakabon kap fè dezòd son ti malandren kap fè dezòd e nenpòt moun ka fout lon souflèt nan dyòl li. Yon sitwayen, yon sitwayen ki di w li vle chanjman, lap chanje sistèm patati pa, pou w di w lap fout Kòm, ki dwa w pou w di pou w ap bay yon sitwayen yon souflèt? Pou w just di w ap fout yon sitwayen souflèt? Alevwa pou yon prezidan ki an fonksyon, kèlkeswa pwoblèm ou te gen ansanm avè l. Atò, e teworis sa w ap vin prezante nou nan RDNP? He! Se peti teyoris la. Kanada, Lèzetazini ap pran sanksyon, mwen yo poko pran sanksyon kont li. Sa y ap tann? Paske l fon sèl ansanm avèk Ariel men yo sanksyone Nenel Cassy? Non fò yo sanksyone misye tou. Fòk yo sanksyone misye tou. Pase misye patisipe nan 5 dènye ane yo la nan kraze nan gangsterize peyi a. E pa mwen menm kap di l Vitelòm toujou temwanye. Ki kote l te e ki kote yo mete l. Ann kontinye tande. Pandan m ap pale w la, e se l avoka ki pale avèk konviksyon, se kòmsi yon ti vakabon k vòlò yon bagay moun nan fout l yon kalòt nan djòl li. Misye pa prezan. Tande, se kòmsi, se kòmsi s on moun ki vòlò yon bagay fout l yon kalòt nan djòl li. Ok. Men li menm li pa vòlè bagay la non, men fout l yon kalòt. Fout l yon kalòt pase l pa prezidan ankò. Ala traka wi pou l avèk Ayiten. Donk si Andre Michel ka kanpe pou l di w fout kalòt, fout kalòt, m pa bezwen di w frè se sè byeneme, 7 jiyè lè y ap asasinen Jovenel e pa 2 a 3 kalòt yo pa bay prezidan sa. A e son senp sitwayen di fout kalòt, fout kalòt e nèg ki t avèk gwo zam fannfrak antre kay prezidan. E pa kalòt sèlman yo bay. Yo fè bouch prezidan fè pat tomat. Prezidan. Wi! Misye pa prezidan. Se yon ti vakabon k ap fè dezòd. Yon lòt fwa ankò, pran responsabilite nou. Desann nan lari a. Mete barikad. Bloke wout. Koupe wout. Pou fè respekte konstitisyon an. Mètnan ou wè lakonstitisyon. Non, frères et sœurs bien-aimés konprann byen, desann, koupe men se moun ou di w'ap manifeste pou yo a k'ap pase la. Depi lè l' nan gouvènman l'ap byen pase 20 mwa la a. Konbyen kilomèt wout gouvènman sa fè? Konbyen fwa l' ankouraje pou wout fèt nan peyi a? Konbyen pye bwa ki plante? Konbyen fwa l' ankouraje peyizan kontinye plante latè? Nap kite sòt epi se moun sa ki gen menm diskou ansanm avèk RDNP? Ala traka pou lave kay tè papa. E dènye kouk pou touye koukou a, men Vitelòm la. Vitelòm ap fè lapli e lebotan nan Taba ak Petyonvil. Nèg yo te pwomèt Vitelòm l ap majistra, jiskaprezan Vitelòm poko ka majistra. Donk si Lèzetazini hein mete 1 milyon dola dèyè Vitelòm fè w pase pran Andre Michel tou. Pase sa k fè Vitelòm vin sa l ye jounen jodi a se nèg sdp yo e l toujou di l. Li di kiyès ki alye l. Ebyen pou nèg sa yo te rive kote yo te ye a ebyen se san yo te fè koule, se prezidan yo te touye, se moun yo te mete dè barikad, se zam yo te distribye, se kretyen vivan yo te vide atè, se masak yo te fè pasi pala. Epi se moun sa a n ap prezante pou vin fè kisa? Men mezanmi, menm si peyi a tounen yon peyi chawa pete men kanmenm gen tèt moun ki dwat, gen moun ki poko nan fè tchèk monflè. Gen moun ki genyen, wè sa m di w la, kolòn vètebral yo dwat, gen moun ki toujou genyen vijinite tou dèyè yo, menm si nou menm nou lage nan krèy, men nou pa ka pran tout popilasyon pou nou fè l fon sèl bagay ansanm avèk nou. Ala traka pou lave kay tè. Donk frè se sè byeneme, mwen menm lè m di w Ayiti se la repiblik dè zodasye, dè koken, Ou dwe panse se blag. Sa vle di, m ap poze tèt mwen kesyon, èske depi w rantre nan brat Leta a, gade non, gon dlo yo vide sou ou, gon beny yo ba ou epi yo tou chanje tout lespou nèt, epi ou antre nan kòripsyon, ou wè se nòmal, se pèp la k pa konprann. Men nou menm n ap travay. Gon seri de moun mezanmi, fò nou ta wont prezante yo nan figi moun. Franchman, bagay la konplike. Plizyè dizèn plantè ki twouve yo nan zòn Bòn 4 nan abitasyon Debou ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal nan Maribarou nan komin Ferye o nivo de depatman Nòdès peyi a rankontre laprès nan objektif pou mande otorite yo ki nan pouvwa santral la entèvni prese prese nan fwontyè a pou evite yon beny de san ant 2 nasyon yo, Ayisyen ansanm avèk Repiblik Dominikèn. Dapre deklarasy yo fè nan mikwo tak 509, plantè yo di Dominiken yo mete yo deyò nan espas tè bòn 4, yon bòn dapre sa yo di depi 1929 ki separe Ayiti ansanm avèk Repiblik Dominikèn. Pou plis detay, ann tande Korespondan nou nan depatman Nòdès, Cheno Rosny pou plis detay sou dosye sila. Plizyè dizèn plantè ki twouve yo nan zòn Bòn Kat nan abitasyon Bedou ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal Ba Maribawou nan komin Ferye o nivo departeman Nòdès lan rankontre laprès jounen mèkredi 29 mas 2023 a nan abitasyon Bedou nan objektif Objektif, Pou mande otorite yo nan pouvwa santral la pou entèvni prese prese nan fwontyè a pou evite yon beny de san antre nasyon 2 peyi yo, Ayiti ak Sendomeng, daprè deklarasyon kèk plantè fè nan mikwo TAC. 509. Plantè yo di Dominiken yo mete yo deyò nan espas tè bòn 4 lan, yon bòn, daprè sa yo di, depi 1929, ki separe Ayiti ak Sendomeng. Tout espas sa w ap gade kote bèf yo ye ni la. Tout abitan k nan zòn nan la a la perte paske tout gen tan tire diri, pa gen dlo, solèy manje yo. Men, sa ki vin pi biza, se kote Dominik yo vini, yo rantre la, yo vin mete nou deyò. Nou pa wè okenn otorite, oubyen m pa konn, èske se movèz volonte? Oubyen èske se bagay se pa e pawòl la k poko rive nan zòrèy yo pou yo vin pote nou sekou se eskwa yo nou gen. Mwen menm sa ke m ap mete an tèt lè m te lekòl, gwo leson yo ke m te etidye ke Santo Naks te di le tyè oksidantal dwa apauteni o nwa. Èske bagay la vire jodi a ke tout tè sa Desalin kite pou nou an ke l pa revyen nou ankò, ke l revyen la Dominikani? Alò la mwen menm m ap di otorite yo. Tanpri souple, tanpri souple, Minis Ariel Henry, bon m pa bezwen fè pèsonalite, la repiblik antyèman, ke sòl sa a se pa nou li ye. Tankou im nasyonal la di, sòl la se pou nou ke li ye, li pa dwe gen yon lòt mèt. Sa w ap pral gade, gade kòman Dominiken anvayi la a, yo pran la nan men nou, men materyèl yo kote y ap travay, yo vin ban nou limit. Men sa a, se pa Juan Pablo Duarte ki te mouri kite l pou yo, se Dessalines ki te kite l pou nou. Dominiken ap mete nou deyò lakay yo, men yo pa ka vini lakay nou pou y ap repouse nou ankò. Se ki kote sa prale? Bon, tankou mwen menm ki gen madanm, m gen pitit, m gen fanmi, se sèl la m te konn viv. Bon, lè yo mete m deyò la, ki sa m pral fè? M pa ka anwole nan lapolis. Lajan m gen tan twòp, m pa t gen yon nivo pou sa. M pa ka anwole kòmsi nan yon seri de demagoji m tande moun ap fè. Swa nan gang ou kèlkò. M pa kè nan bagay sa yo. Se yon jenn gason m ye, m gen pèsonalite m. Se diri ou konn plante? Se diri m konn plante. Se sa m konn fè. Men la Dominik yo vin mete nou. Mwen se yon nan viktim dirèkteman e tandot lòt moun ki la. Men tankou m te ka di nou sa yo deyò. Se ki sa k ap tann nou? Ko n a prale? Sa pou n fè? Se sa n abitye fè. Bò kote pa l, majistra annapre komin Ferye an, Johnny Joseph, mande kominote entènasyonal lan ak tout otorite nan gouvèneman an pou vin chita pale ak otorite dominikèn yo yon fason pou rezoud pwoblèm nan. Pi lwen, li kritike konpòtman konsil ayisyen an nan Dahabong, Mesye Guerrier, li di ki pa janm fè kenn entèvansyon pou kanpe dezòd sila. Pwoblèm lan poze, mwen menm antanke otorite, Mwen vin pote doleyans popilasyon ki nan komin Feye, espesyalman abitasyon Bedou, kote nan fontyè dominiken yo ap fè baraj pa yo. Nou pa di yo pa fè baraj pa yo nan tèritwa pa yo. Jodi a, yo kite espas pa yo a, yo rantre lakay nou. Nou gen yon bòn ki separe nou. Yo kite bann nan, yo avanse nan tèritwa pa nou. Nou mande, apre tout tantativ nou fè, mwen menm antanke majistra, mwen wè sa siyale yon beny de san, m kontakte tout moun ke m dwe pou m kontakte, m pale avè delegasyon ki se reprezantan prezidan an, mwen pale avè lòt otorite e. Pou ki ban nou sekirite nou vin nan fontyè a nou pale avè dominiken yo yo pa tande nou jodi a nou pale nou voye nou vini la poun pale avè otorite ki wo plase yo espesyalman minis defans lan minis planifikasyon minis agrikilti a ki se travay peyizan yo ap fè se li ki gen je e nou mande pou yo menm yo ta vini. nan bòn kat kote bagay la eklate a, avan bagay la rive pi lwen, avan genyen beny de san, mwen menm antank otorite, mwen vini, mwen lanse yon mesaj ba otorite ki pi wo plase yo pou yo vini nan abitasyon Bedou nan komin Ferye pou yo vini pou yo vin poze pwoblèm lan avè dominiken pou nou ka pote lapè. Pandan nap fè remake dominiken yo mete sòlda pou sekirize espas la ak plizyè gwo materyèl loud ki deja kòmanse fè wout nan zòn Bòn Kat la depi abitasyon Bedou twazyèm seksyon kominal Ba Maribawo komin Ferye departeman Nòdès peyi Dayiti Chenon Rosny pou tag 509. Donk, ou kapab konprann sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan Nòdès. Donk, nou mande ansanm avèk Ministè Defans, Konpè Enòl Jozèf, ou fon kout pye dèyè a non pou konn sa k ap pase. Se ekstrèmeman enpòtan. Medam, Matmwazèl, se Mesye, byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Ou raple w ti deklarasyon sa? Ou raple w ti manifestasyon sa an 2020? Hey! Ki kote moun sa yo pase? Atò, lè m ap tande deklarasyon sitwayen sa epi jounen jodi a m ap gade moun Latibonit k ap soufri, epi senatè Youri Latortue la, oh senatè Youri Latortue! Poukwa? Men poukwa? Ala traka pou lave kay tè. Epi yo gen plan sekirite. Bann blofè. M pat kab rate evenman jodi a. Afè tan kriye an fini. Si son nèg se. Pandan yap di afè dan griyen an fini epi wap gade youri kap griyen danl. Sa vle di dan griyen fenk komanse. Andre Michel ap souri. Alouz! Nan Gonayiv nou ye! Ann ale! Lajan wap fè lajan an fin fèt paske mwen menm jwèt se jwèt kwochè kalalou m pa vin la pou m betize ni ranse s on konsta m fè sou sitiyasyon peyi a ou wè tout. Men kounya w pa fè konsta gason m pa wè w sak pase w mouri menm jou a Jovenel. Sa moun y ap pale a, mwen wè pa sou bagay serye, m pa fè anyen tèt mwen. Lè m wè bagay la serye tout bon, mwen la m di men mwen, konsètasyon men mwen, opozisyon men mwen. E lè m di w men mwen an, m m avèk tout ekip ou te konnen an. Waw telman nou te fon bon travay pou le peyi pou la patri machon zini pa gen problem gason an avanse. Anba nou bon, anwo nou bon. Ayayay gen bandi yo gen anba gen anwo kote nou paka pase nou fè tchèk mon flè ba yo gason mete yon seri de politisyen frè e sè byeneme yon seri de moun ki di yo ap milite si tout fwa w ta bare yo ansanm avèk yon gason parèy yo yo ap di w non se pou lepeyi yo ap fè l anba yo bon anlè yo bon kontinye met nan men pèp ayisyen an. Elna mi tan nou bon e nap al vans ansanm m pa konnen si nap ka tann 7 fevriye paske pou jan grangou a ye la. Hi pa gen grangou? Pa gen grangou kounya non gason ala traka pou lave kay tè papa nan swen peyi. Pou jan mizè a ye la. Waw pa gen mizè non ojoudwi pa gen mizè. Efektivman. Kontinye mete. Gade nèg opozisyon bi. Wap wè Youri, wap Andre Michel, etc. Tout la. Yo fon sèl wi. Grangou mizè. Andre Michel vin pi gra toujou. Menm pyel li paka leve. Pa gen grangou pa gen mizè. Kontinye mete. Pou janm moun ap mouri la. Pou jan yap kidnape moun la. Pa gen kidnapin moun pap mouri gason mete pou pèp ayisyen yo stupid trop. Ohh eske m ka tann 7 fevrier 2023. Jounen jodia m pa konn ki dat nap tann pase lot la di pa anmè pa anmède l pa anmède PM nan tank nou anmède l se tank lap fè plis tan se tank grangou a ap miltipliye. Hein? Sa vle di pran ti grangou epi rete. Pran bal ou o fon. Peze kè ou. Pa plenyen. Ann avanse. Silvouplè, silvouplè, silvouplè, m pa konn voye sòlda nan lari a pou lòt tire sou li pou l mouri. Sa vle di tèlman ou gen sòlda, tèlman ou gen zam, pa gen pwoblèm gason. Lè m voye yon sòlda nan lari a, m fin fè seremoni avè w, ou pran lari a, si moun nan betize men m ba l nan katchounet dèyè l. Oh my God oh my goodness Gade yon peyi wi mesye epi youri plan sekirite a cheri kotel fòw vin avèl youyou fòm kwaze avèw poum mandew plan sekirite a pou nou aplikel ansanm mon amour oh my God muahahahahah ah lèl fin benyen yon soldal li voyel nan lari a soldal frèzè se lèsa andre michel fyè youri fyè lèl ap tande jan de diskou sa lèl fin benyen yon soldal voyel nan lari a pa tire souli lapolis eh eh. Sou ranse wap menm pran bal wap tiye tèt ou oh Marc ala nèg yo pwisan men ki kote pwisans sa pase sè jousi humm mete pou le pèp. Polisye yo nan menm pwoblèm avèw. Yo grangou menm jan avèw. Son ti monnen yap peye yo. Ou tèlman wè sa yo konn nan lari a tou yap mande pou yo peye yo byen. Donk yo menm tou yo gen pwoblèm pèsonèl yo. Ka gen kèk ti gwoup ki nan palè nasyonal k ap resevwa gwo kòb pou vin tire sou pèp la. Men pa bliye se Rimtè Etyèn ki avè w la. E pa neglije vin nan seremoni nou yo. Depi w fin pase dife a sou ou, lari a se pa w. Ou wè le feu maintenant. Kote dife a ye kounya? Divya genlè li men nan dèyè youri eeyy ala traka pou lave kay te mete pou le pèp ayisyen garçon. Moun ki vle tire sou ou bal la pral pran yon lòt faz kontan lontan lè yo tire se moun ki sou kote k pran bal men konnya depi w tire bal ap tounen vin jwenn ou. Congratulations mon ami men sak pase eske pwen sa yo yo disparèt. E kounya popilasyon an te kapab bezwen l paske y ya dè teritwa pèdi. Popilasyon ki nan teritwa pèdi sa yo te kapab jwenn ansanm avèk resèt sa. Bandi yo lanse dwon pou yo kidnape moun. Donk tou sa imajine w si yo jwenn beny sa e kounya nou t ap bezwen l. Ay gouvènman pa di nou mouri l pa di simityè ret vid men qu'est-ce qui se passe men poukwa? Nou pa veye pou votasyon a pèsòn. Nou pa pral atake pèsòn. Men piga moun atake n. N ap nan lari a chak jou, n ap mande Jovenel pou li bay demisyon an avan 7 fevriye. Paske pèp la pa ka rete nan grangou sa a. Lajan dola ameriken ap monte tèt bèk. Lè lajan desann manje a toujou menm pri. Ok ok gason kounya la gade toro sa dèyè pa vre dola ameriken 154 goud brh konbyen ti sak diri vann konbyen galon lwil vann konbyen ble vann konbyen mayi vann. Konbyen sak siman vann? Hehehey! Ala kote gade odasye pa panse peyi sila a. Moun sote la yal lekol, li pa antre lakay li. Menm ekip la anko. Yo met ansanm yo kidnape moun nan lari a pou fè kob yal nan eleksyon. Pati sa yo la m sur et certain yo pral nan eleksyon malatchonn. Eleksyon genyen davans lan nou pa pral ladann. Mwen menm ta anvi kandida tou. men m pa pral nan eleksyon malatchong depi davans nèg la gentan genyen ok sèl bagay map di w rete mobilize pa kite anyen vin dekouraje w èske w la Gonayiv pa teren moun vin fè sa w pito ladan l son tè glise nou di l nou klè deja nap nan lari a jiskaske Jovenel pran konsyans pou l di a sa l pap ka sipòte. est-ce que tu peux savoir? Non, je peux savoir, je peux savoir. On continue, hein? Mon cher, fais moi tout bien, je vous demande excuse d'être. Oui, pas, de problème, je t'excuse. Te, je hein? Nous avons beaucoup de jours depuis, non, non, ne parle pas aux communications ne parle pas aux communications. Mais parler, c'est quoi? Hein? Parler, c'est quoi? La communication, c'est quoi? Bon. Oh Nord-Est wi non m konn m Ou sonje yon lèt youn te voye pou mwen Ah tu peux ça va on continue. Et beaucoup de temps Il avait la la pluie chérie. Ok Il avait la pluie chérie tu dois comprendre ça. Eh. Ok. Pran sa w fini la. Pa gen pwoblèm gason. Antouka, frè se sè byeneme, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou wè si fòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Nouvo devlopman nan kidnaping koup Ayisyen-Ameriken Sajan Duckens Toussaint ak Abigail Toussaint, Premyèman reyaksyon ki soti nan Washington sè ke Depatman Deta di ke li okouran de kidnaping nan e l ap travay avèk otorite ayisyèn yo sou ka a, se la nou ka rete an tèm de reyaksyon bò kote Washington. Pandansetan gen korespondan nou nan Pòtoprens Masiado Vilmé ki li menm te ale Leyogàn kote ke li pale avèk kèk fanmi yo yonn ladan yo. Nan news, atravè yon tweet Luckson Sainvil ki se korespondan Karayib pou Florida, ki tap di ke moun yo se sitwayen ameriken, se depatman deta ki pral negosye avèk FBI, bagay konsa. Men nou te Di Kanèl li menm li te rele yon moun, li pa t bay nimewo nou menm lakay la, ni mwen menm ni manman m, ni pitit mwen. Li te bay yon zanmi, yon pwòch fanmi an. Li te bay nimewo l, ok, se li menm ki yon jèn gason, se menm laj yo gen, se li k t ap fè tout bagay. Donk, depi, yo toujou di y ap negosye pou twa moun, paske lè moun yo te rele l, yo mande l, Anrajisè yo te rele jenòm nan, yo mande l pou konbyen moun l ap negosye. Li di, Bon, m gen twa moun nan men nou, m ap negosye pou twa moun. Donk, se sa, se sa l te kesyon. Negosyasyon an te pou twa moun. Men, toujou gen de detay, ou konnen, negosyasyon pa janm piti, donk, sa potko janm abouti. Jiska avan yè. Kounya la lè news yo vin ak dam nan li gon moun yo ki nan sekestrasyon an yo gen rès fanm yo laba ki ale nan laprès amerikèn yo pa pale de Dekanèl ditou donk lè yap pale se kòmsi se 2 moun yo gen ki kidnape yo yo pa gen rapò avèk ayisyen se FBI ki pral negosye se depatman deta bagay konsa sa te choke plidan paske Dekanèl li menm. Nou menm nou te toujou di negosyasyon e pou 3 moun, se 3 moun yo pou nou jwenn. Men yo menm yo jan yo fè a se tankou yo met Dekanèl deyò nan dosye a, donk sa vle di ke si nou menm e pou Dekanèl pou nou ta negosye kounye a. Bagay lan te pase samdi 18, dimanch swa m kwè gen yon moun ki di yo li ka fè yon bagay kòmsi se pat ravisè prensipal la. Ou tande gen afè de 6 mil dola la, se t egzat li bay vre. Paske moun nan di li kapab ale pran moun yo men fòk yo bay kòb pou yo kapab peye yon lòt tyès. Se tankou m ta di w se yon lòt bandi ki vin antre nan bagay lan. Yo menm menm nan tèt yo, yo vèse kòb la vrèman e moun nan te di se bagay pou yo fè kòman yo di sa? depo Western Union. Eske Western Union nan te rive fè yon fè depo sa? Wi yo fè l. Wi yo fè l. Kounye a, Yo fè l an 2 tan paske yo pa t ka voye l an sèl kou. Yo fè l an 2 tan. Moun nan pran kòb la, li retire l. Epi aprè yo vin, e jiska aprè yo wè ke se yon moun ki t ap fè kòb. Yon moun ki rele, yon fanmi lwen ki rele sè. detni an, li di l pa gen rapò, l pa nan pawòl negosyasyon, se FBI ki sou dosye a avèt Depatman Deta. E kounye a nou menm nou ant le marteau et l'enclume, nou pa konnen kisa pou nou vrèman fè paske nou bezwen Britanel deyò e li menm li di li pa nan negosye avèk avèk moun avèk moun li pa nan negosyasyon paske avèk patikilye bagay sa yo pa janm fyab, se FBI ki gen dosye a avèk Depatman Deta. Pandan se tan, yo menm yo, yo pa pale de Dekanèl, yo sèlman pale. Ditou! Se tankou Dekanèl pase kòm yon lèt alapòs. Donk, sa riske nan dego, nan demach FBI ap fè yo, ke Dekanèl pa patisipe ladan. Non, pa ditou! Bon, yo pa menm nonmen nou non menm. Te gon premye, te gon premye antrevi k te bay, yo te di ke gon friend family, yo pa t nonmen non Dekanèl non, gon friend family ki t al chèche l. Donk se te yon gran sè Dekanèl Derozye. Donk nan kidnaping sa nou tande pale de 6 mil dola, nou tande pale de 200 mil dola. E y ap pale tou, yo menm yo pale de FBI ki ta gen pou negosye. Men n ap raple pozisyon Depatman Deta, pozisyon Washington se ke Depatman Deta fè konnen ke. Enben, Washington okouran de sitiyasyon an de anlèvman, de kidnapping nan e y ap travay avèk otorite ayisyèn yo. Epi, nan lòt moun ke korespondan nou Masyado Vilme te pale avè li, genyen yon temwen kidnapping 2 ayisyen ameriken sa yo. Korespondan nou Masyado Vilme te pale avè l, ann swiv. Mwen se. Mwen se youn nan moun ki te viktim de ka danlèvman ki te pase samdi dènye nan Matisan an, kote ke yo kenbe 2 sitwayen ameriken yo avèk yon kouzen mwen ki nan men moun yo tou. Donk mwen prè pou m retrase fè a kòm mwen se youn nan viktim yo tou paske m te nan machin nan tou. Yon temwen anlèvman an ki tap retrase fè a di se gwoup sivil ame ki ap evolye nan Gran Ravin Ti Lapli ap dirije ki kidnape 2 sitwayen ameriken yo, Dickens Toussaint ak madanm li Abigail Toussaint ak Decanel Derosier ki te gen responsablite pou al chache 2 dyaspora yo, epot. Mwen menm, yo fè nou monte sou Gran Ravin paske Tout nan mi an mwen wè e grafiti ki gen mesye lapli bagay sa yo sou sou mi yo donk se direksyon anlè yo fè avè nou. Temwen an ki pat vle nou site non l pou rezon sekirite l kwè chofè bis la ta fotif nan anlèvman 3 sitwayen yo. Se te prevu ke pou moun yo te antre tankou de pasaje ki soti de Pòtoprens a Leyogàn. Lè mwen rive pòtay epi mwen di Chofè lan, Ou te gen pou pran yon de twa grenn moun ankò, yon kat grenn moun met nan machin lan. Èske se sifi? Travayè a reponn li di, Wi, sa va, y ap ka ale. Apre ankò, mwen te, mwen di l ankò, Mwen te remake w te gen sousi kòb. Èske ou gen ase kòb pou w peye pasaj la? Li di m, A, m pa gen anpil kòb non. Kounye a m di l, Mande travayè w la ankò, paske se yon djòb n ap fè ansanm avè l, gen de, An nou di gen de gen de frè nou pa oblije kouvri. Kounye a la menm, lè mesye a rive, chofè a rive e Matisan, li lonje 500 goud bay mesye yo. Kounye a mesye yo di, o, ou konnen se 1000 goud li ye epi kounye a la ou lonje 500 goud bay, a monchè, al pakin. Lè y al raze, epi kounye a la menm, yo gen de ki vini, yo vin gade anndan machin nan. Lè yo gade anndan machin nan, Epi yo ouvri yon vit pay dèyè a, yo wè malèt. Epi kounye a yo di, bon, yo di misye, bon, kounye a w ap bay mil dola. Kounye a la yo vire al chita. Menm kote a nou menm anndan machin nan tèt nou cho, n ap fè, n ap kolekte kòb pou nou bay. Epi nou jwenn yon premye sètsan dola nou pot ale. Nèg yo di, a, yo dwe mil dola w ap bay epi kounye a la w ap vin pot sètsan. Apre sa nou retounen anndan machin nan ankò, nou fè yon lòt kolèk. nou jwenn mil dola. Lè misye pote mil dola a bay, yo di misye, ou mèt kenbe mil dola a al tann nou nan machin nan. Menm kote a, gen yon BMW X5 san plak, yon mesye do touni e ki vini nan machin nan epi li fè machin nan swiv nou. Si chofè an, li te fè sa ki pou l te fè a, sa a te gen dwa pa rive. Fè kisa? San nou di si l te peye Si l te peye, an nou di mil goud lan mesye yo te reklame a, sa te ka pa rive, sa k rive jodi an la, li te ka pa rive. Sepandan, yon pwòch 2 sitwayen ayisyano-ameriken yo nan peyi Etazini deklare nan yon medya Eta Florid y ap travay nan tèt kole ak anbasad amerikèn nan Pòtoprens epi FBI pou rive jwenn liberasyon Dickens Toussaint ak Abigail Toussaint, nèg ak zam kidnape nan Pòtoprens depi 18 mas pase a. Depi Pòtoprens, mwen se Marcia Doviné pou voa Kreyòl. Donk vwala se nouvo devlopman nan ka kidnaping koup Ayisyen-Ameriken sa Jean Duckens se Toussaint ak Abigaëlle Toussaint nou te pale dabò e korespondan nan Pòtoprens Marcia Dovilmé nan Léogâne te pale avèk gran sè Decanel Desrosiers ki se yonn nan moun ki kidnape yo tou avèk koup Ameriken Ayisyano-Ameriken an, epi nou te pale avèk yon temwen ke nou oblije bouche je l pou kesyon sekirite e nou pa bay non l pou kesyon sekirite, li menm tou li te eksplike kijan sa te pase. Donk se avèk korespondan nan Pòtoprens, Masiado Vilmé, ke nou te kapab jwenn temwanyaj fanmi koup amerikano-ayisyen sa yo, ki se Jean Duckens Toussaint avèk Abigaëlle Toussaint ou sou voa Kreyòl, e kesyon ensekirite sa koze laperèz, Avèk tristès nan mitan kominote ayisyèn nan aletranje, n ap pale de dyaspora, nou pral nan New York avèk kolaboratè nou Valerio Saint Louis. Sitiyasyon ensekirite k gen nan peyi Dayiti, pwoblèm kidnaping, bandi, gang k ap simen laterè nan peyi a, rive kreye yon klima laperèz nan mitan kominote ayisyèn nan k ap viv nan New York, pli presizeman nan Queens, New York, yon katye kote gen anpil ayisyen, se la yo rete, se la yo fè biznis yo, se la y ap evolye. Nou te eseye pale ansanm avèk yo e yo pa t vle pale nan mikwo voa Kreyòl paske tou senpleman yo fè nou konnen ke yo pè anpil. Sa k te arive pale ansanm avèk nou yo, yo menm tou yo di nou ke yo pè men yo fatige avèk sitiyasyon ensekirite sa a. Yo ta renmen tounen lakay yo. Byenke nan moman sa la a, nan sitiyasyon sa a, yo pa wè tèt yo k ap tounen ann Ayiti. M anvi al Ayiti, men si m di w m prale ou t ap kouche atè pou ri, m pa prale paske twòp ensekirite menn. It's is not safe. It's not safe for look at the two couples in Florida right Ayisyen yo ye right Twòp gang gang avèk no control no compassion not even for their own blood. Sitiyasyon an afekte m paske m se Ayisyèn e ke lè nou deyò nou ap tande sa k ap pase lakay nou sa fwase nou anpil. Sitiyasyon Ayiti an li deranje m anpil Paske mwen menm m se yon nèg m fè tout vi m la, m gen prèske ann di 21 an Ozetazini, m se yon nèg ki te renmen vwayaje anpil. Lòt rezon se ke twòp kidnaping, moun ap mouri men, nèg ap tiye, lapolis, ou konprann, pèsòn pa epanye, sa vin fè w pè menn. Non sèlman i fè pè, i fè w kriye tou. Paske w pa konn kiyès moun ou ki viktim, menm lè se pa yon pwòch ou, lè w tande timoun ki pral lekòl, nèg yo twomatize yo, yo tire sou yo, yo fè yo vyolans, tout kalite, antanke manman, antanke ayifyèn, sa pa mennen nou byen. Monchè, sa fè mal. Paske pou nou gen yon peyi nou, kèlkeswa sitiyasyon an, nou pa ka ladan, Kèlkeswa desizyon nou fè lè nou ale pa gen kontwòl so peyi a se yon peyi tèt anba so m wè sa li painful pou tout ayisyen kap viv nan dyaspora paske nou kite peyi nou men nou pa abandone l. Lè w gade w wè nou tout kounye a la tout nèg se sendomeng yo prale ou konprann sa vle di kòb pou n ta depanse an ayiti an n al depanse l sendomeng men se pa sa nou vle nou pa alèz. An nou di nap sese lfe. Paske nou pa nan gè ak ekenn kote. Se ayifyen kap detwi ayifyen. Men si nou tout si mesye gang sa yo premyèman pran konfyans pou yo di moun ki te ba yo zam yo a yap retounen l ba yo epi yo menm yap pran jezi pou ayiti retounen nan ray li. Mpa swete nèg yo met zam nan atè men nou knprann panse epi mwen re sispann tiye sispann nou bann vyole moun. Sa sispann men let's just let's bring it together make business out of what we have the gang the the kidnapping is not se pa bon biznis. Mesaj mwen si nou te ka sispann batay pou chak grenn ayisyen wè yon lòt ayisyen pou nou ini nou se sèl jan peyi sa ka sove. Jan nou wè la, sitiyasyon ensekirite gen nan peyi Dayiti a enfliyanse Ayisyen k ap viv nan lakou Nouyòk. Anpil nan yo pa t menm vle pale nan mikwo voa Kreyòl paske yo di ke yo pè. Depi Nouyòk, pou voa Kreyòl, Valerio Saint Louis. Mèsi Valerio Saint Louis. Sou zafè ensekirite a toujou, gen Sant Carl Levèque, youn nan òganizasyon ki pran inisyativ pou chèche mwayen pou Polis Nasyonal la fè fas ak bandi yo, ankouraje lòt sitwayen ak òganizasyon pou yo enplike nan demach sa Nou gen sou plas nan Pòtoprens korespondan nou Yves Manuel. Divès sitwayen ak òganizasyon nan sosyete sivil la antreprann demach pou chèche mwayen pou mete a dispozisyon polis nasyonal la nan lide pou fè fas kare ak fenomèn ensekirite a an Ayiti. Sant Karl Levèk, Pè Jan Gadi Mezonèv ap dirije, se youn nan inisyatè yo k ap travay sou miz an plas yon wo eta majò pou adrese pwoblèm sekirite an. Misyon an se ede lapolis la e lame a pran desizyon kil fo pou konbat banditis partou dan le peyi. Youn nan moun kil pral nan wo eta majò sa se chèf lapolis la, lòt la se chèf lame a e 3 lòt moun ki pral travay ansanm avè yo, tout sa yap fè nap fèl ansanm pou nou jwenn yon solisyon, mwayen yap gen an se leta ki pou ba yo l, se leta ki gen mwayen. Se sa k fè w ap wè gen de moun anndan sosyete sivil la tou ki kòmanse chache mwayen, malgre yo poko jwenn avè nou, men se de bòn se une bonne guerre pou nou kapab gade. Militan Dwa Moun nan mande tout lòt sitwayen konsekan anndan peyi a pou enplike yo nan demach sa a. Pè Gardy Maisonneuve, yon lòt kote, denonse ipokrizi kominote entènasyonal la vizavi peyi Dayiti ki ap koule pèp ayisyen an nan farin konsènan yon asistans militè ak Polis Nasyonal Dayiti an. Kominote entènasyonal sa se ipokrit, se woule m de bò, se raketè, se vòlè yo ye, menm jan a Madam Lalim ki te vin la, ki te di, e lè, lè, lè, lè, lè, lè bandi yo fè asosiyasyon, federe, e li bon. Donk se sa yo vin mete lan peyi nou, paske yo pa janm bliye istwa nou kòm pèp. ki te kraze youn nan pi gwo ekonomi mechan ki t ap fèt sou do moun kòm esklavaj. Responsab Sant Carl Levèque lan mande popilasyon an pou sispann kouri kite kay yo bay bandi, men pito fè rezistans. Aktyèlman, fò popilasyon an rete lakay li, goumen kont sa k ap fè l pè a, Li pa pral nan kont avè bandi al di bandi ou se bandi al yo men li gen dwa pou l pwoteje madanm ni pitit ni fanmi. Demach sitwayen pou bouske mwayen pou mete a dispozisyon Polis Nasyonal Dayiti an vini aprè plizyè apèl ak yon asistans militè bò kote kominote entènasyonal la ki jiskaprezan rete san repons. Lòt pwen nan aktyalite a ou sou voa Kreyòl, Etazini anonse yon nouvo bourad finansye pou pwogram ki kontribye nan fè avanse demokrasi sou planèt la. Jean Robert Philippe ap swiv pou nou somè sa a ki ap dewoule isit Ozetazini. Jean Robert, deklarasyon sa fèt nan okazyon dezyèm jounen an, Jean Robert. Wi, efektivman, se yon anons ke prezidan ameriken an fè pèsonèlman nan okazyon dezyèm edisyon e dezyèm jounen somè sou demokrasi a k ap dewoule isit Washington, dabò vityèlman e tou fizikman. Moman sa a ke moun yo prezan nan Washington. Men se yon somè ke prezidan ameriken an di ke tout peyi oubyen tout peyi ki gen pwogram ki vize avanse demokrasi eben ap resevwa yon lajan pou kontinye ankouraje pwogram sa a. Men tou se pa sèlman peyi yo men genyen tou konpayi teknoloji yo tou yo menm tou y ap resevwa asistans finansye sa a lakay. Valè demokratik yo, eta de dwa avèk respè dwa. men anba atak sou planèt la, dapre avètisman Sekretè Jeneral Nasyonzini Antonio Guterres lanse nan okazyon dezyèm jounen Somè sou Demokrasi a k ap dewoule nan Washington avèk patisipasyon 120 peyi, gwoup nan sosyete sivil la, konpayi teknoloji yo avèk lòt antite. Walls at Closing in on Civic Spaces, Constitutional rights are being curtailed and civil liberties are being eroded, Miray yo ap fèmen sou espas sivik yo, dwa konstitisyonèl yo ap diminye, libète sivil yo ap disparèt, libète lapawòl an chit lib. Nan moman Mesye Guterres ap mande peyi yo pou rebati konfyans epi atake inegalite, Prezidan Joe Biden bò kote pa l anonse yon bourad pou diferan pwogram k ap avanse demokrasi nan lemond. We plan to add Another $690,000,000 for new funding for the Nou gen presidential plan district ajoute over the yon next lòt two years. 690 milyon dola kòm nouvo finansman inisyativ prezidan an pandan 2 ane k ap vini yo. Sou yon peryòd 3 zan, administrasyon mwen an gen entansyon travay ak Kongrè a pou n pran angajman 9 milya 500 milyon dola pou tout efò k ap avanse demokrasi tout kote sou planèt la. Atansyon espesyal ap pran an konsiderasyon teknoloji ki vize avanse gouvènans demokratik, dapre Prezidan Biden. Nan kòmansman semèn nan, mwen siyen yon dekrè pou limite gouvènman ameriken an pou l pa itilize lojisyèl komèsyal espyonaj ki sèvi yon fason abizif pou sible disidan, Militan ak jounalis sou planèt la tankou sida yo k ap viv Ozetazini. Mèkredi pase, Ministè Defans Ikrenyen an pibliye videyo sòlda k ap teste veyikil blende alman. Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, ki t ap patisipe nan somè a a distans, raple kominote entènasyonal la rezon sipò yo te bay peyi l kont envazyon Larisi a te enpòtan. La Risi enplike nan yon gè ak nou depi lontan. Li nan batay avèk demokrasi mondyal la. Li itilize dezenfòmasyon, enjerans nan eleksyon, espyonaj, koripsyon, eksplwatasyon avèk krim sibènetik. Mesye Zelensky mande yon lòt fwa ankò plis zam ki kapab asire Ikrèn viktwa kont La Risi pandan ane 2023 a. Pandanstan, nan vil Moskou, minis afè etranjè ris la, Sergei Lavrov, rankontre tokay iranyen li, Hossein Amirabdollahian, pou l diskite jèfò pou Teheran ta sèvi kòm medyatè nan gè ant Ikrèn ak Larisi. Nou diskite sou Ikrèn, nou sipòte tout inisyativ ki kapab ede mete fen nan batay la. Chèf Ajans Enèji Atomik Entènasyonal la, Rafael Mariano Grossi, ki t ap vizite izin nikleyè Zaporizhzhia a ann Ikrèn mèkredi, lanse apèl pou Kyèv avèk Moskou fè chita pale lapè pou mete fen nan gè a ki gen plis pase yon lane. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la nan Larisi, sèvis sekirite an palan de FSB arete jodi a jounalis ameriken kap travay nan Wall Street Journal an palan de Evan Gershkovich enben yon tribinal mete l an detansyon pou 2 mwa donk jiska 29 me li anba akizasyon espyonaj an favè Lèzetazini. Jounalis la plede non koupab nan premye odyans li nan distri Le Forkvaux epi gen reyaksyon ki soti Washington ki di ke akizasyon sa a pa kanpe sou anyen. Donk akizasyon se yon rar kesyon ki rive konsa, yon rar sitiyasyon. Epi lòt pwen nan aktyalite a ou toujou sou voa Kreyòl, toujou nan aktyalite a gen. Vis Prezidan Ameriken Kamel Harris ki ap kontinye toune ke lap fè an Afrik la, yon toune ki chaje ak senbòl. Vis Prezidan an di konsa ke Lafrik se lavni li ye e li anonse yon milyad dola pa egzanp pou pou tout pwogram emansipasyon de la fam li te nan Gana, li gen Mozanbik nan pwogram nan. Donk gen anpil spesyalis ki konsidere vwayaj sa kòm on Voyage de charme pou kontrekare sitou enfliyans ke la Chine avèk la Russie e genyen sou kontinan Ewopeyen an. E ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen lòt pwen ankò av nap pale jistis avoka akizasyon ak defans yo ap prezante agiman yo nan kad e ouvèti pwosè rapè gwoup mizikal Fugees ayisyen Prakazèl p alias Pras Michel enben ap fè fas ak akizasyon lajistis Etazini deske li te konplote ak yon finansye finansye malezyen Jho Low ki chape poul li e al lage kò li nan peyi Lachin nan 3 plan diferan pou enfliyanse 2 administrasyon prezidansyèl Etazini. Pwosè a ap dewoule nan Tribinal Federal Washington nan e li atire anpil anpil, anpil atansyon akoz lis temwen yo ki gen ladan yo vedèt sinema Leonardo DiCaprio, pwopriyetè otèl kazino Las Vegas Steve Wynn epi kèk ansyen responsab administrasyon e ansyen prezidan Donald Trump. Fò n di ke Michel toujou ensiste ke li menm li inosan. Aktyalite ap mennen nou kounye a nan peyi Brezil kote ansyen prezidan Brezil ekstrèm dwat Jair Bolsonaro li resevwa yon bèl akèy apre 3 mwa li pase Ozetazini men lap fè fas ak anpil ankèt. Serge Rodrigues gen detay. Ansyen prezidan brezilyen Jair Bolsonaro ki te kite peyi li apre defèt li nan dènye eleksyon prezidansyèl yo anfas kandida gochis Luiz Inacio Lula da Silva, eben li retounen nan Brezil 3 mwa pita an sòtan l nan Etazini. Patizan ki te gen drapo pi gwo nasyon Amerik di Sid la sou zèpòl yo t ap bat bravo e chante tou pre katye jeneral Pati Liberal la, yon fason pou fè yon lèy sou Mesye Bolsonaro ki te voye men ba yo atravè yon fenèt etwat anvan rankont li ak kòlèg nan pati politik li a. Mesye Bolsonaro, ki pa t janm aksepte defèt li nan dènye eleksyon jeneral yo ane pase, ap pare pou l dirije opozisyon kont nouvo chèf deta brezilyen Luiz Inacio Lula da Silva, dapre sa kèk gwo chabrak nan pati li a fè konnen. Ansyen lidè brezilyen 68 an an te pran direksyon katye jeneral Pati Liberal la touswit apre l te fin debake nan ayewopò entènasyonal kapital la, Brasilia. Avan Mesye Bolsonaro te monte abò yon avyon nan vil Orlando, Eta Florid, li te eseye minimize wòl lidèchip li, eksperyans li pou ede kandida nan kan pa l la, fè kanpay nan pwochen eleksyon minisipal peyi a kote li ajoute eleksyon li sot pèdi nan Brezil yo se yon chapit ki fèmen jounen jodi a. Ansyen prezidan an te pran direksyon Etazini 2 jou anvan prezidan gochis Lula da Silva te prete sèman kòm nouvo chèf deta nasyon pi peple nan rejyon Amerik di Sid la nan dat premye janvye 2023. Li te fè konprann li te bezwen pran yon ti repo tou senpleman. Sepandan kritik li yo di li t ap chache evite risk yon douzèn ankèt legal nan peyi li t ap dirije a. Serge Rodriguez, voa Kreyol, Washington. Mèsi Rodiguez epi jodi a se jedi se koze fanm nou pral jwè nou pral wè ti granmoun kap jwe foutbòl Sandra Lemaire te pran plezil ann gade repòtaj li. Yon gwoup granmoun fanm ki te gen mayo wouj sou yo ak soulye asòti te bat bravo ak kè kontan apre yo te make yon gòl desizif kont Etazini. Medam yo jwe pou ekip foutbòl Mèmè Vakegula Vakegula Afrik di Sid la. Fanatik yo te kontan amò. Se te premye jounen tounwa foutbòl entènasyonal Mèmè a nan pwovens Limpopo. Menm jan ak lòt ekip yo, Sid Afrikèn yo se fanm ki gen 55 an oubyen plis. Li di sa te ede m paske mwen te ap sibi tretman pou atrit e mwen ta pral sibi yon lòt operasyon. Donk, mwen pa t oblije opere. Mwen sispann pran pilil pou doulè a. Apre egzèsis yo, mwen dòmi tou senpleman. Mwen dòmi byen. Flora se youn nan atakan ekip li. I play position e 11. Li di mwen se yon atakan, mwen jwe pozisyon 11. Lè m ap atake, mwen santi m anfòm, menm nan kè mwen. Epi, lè mwen atake, mwen debarase m de anpil pwazon ki andedan kò mwen. Flora di li anfòm fizikman, lè li pap jwe foutbòl, li swiv match nan televizyon avèk mari li epi li pase tan avèk 5 pitit pitit li yo. Tounwa mondyal Mèmè a se premye tounwa konsa yo patwone. Ekip la te fòme an 2007 e li te ede amelyore sante fanm ki kòmanse antre nan laj yo, epi tou li te lakoz yo te kreye ekip konsa nan lòt rejyon Afrik di Sid. Tounwa a dire 4 jou kote 32 ekip te fè konpetisyon, pami yo 9 ekip Sid Afriken epi 23 ekip etranje. Medam ekip Vakegula Vakegula yo te gen inifòm ble sou yo epi yo t ap flote drapo peyi yo nan moman yo t ap kouri antre nan stad la pou match yo kont Etazini. Fanatik yo te bat bravo ak kè kontan. Ekip lòt peyi yo te flote drapo yo tou. Sepandan, pami tout ekip yo, sa ki te vwayaje pi lwen yo se te Lafrans ak Etazini. Li di nou renmen l amò. Li gen anpil siyifikasyon pou nou. Se yon kominote. Sa lakoz nou anfòm fizikman e nou konnen tout moun vle menm bagay la. Donk nou kontan pou nou isit lan epi rankontre moun yo an Afrik. Florent li menm di li poko prèt pou l kite foutbòl la tonbe. in this sport I should. Li di nan laj mwen rive a si se pat pou spò sa se nan chèz woulant mwen tap sikile. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra Lemaire, epi nan menm espri a nap di ke twofe mondyal foutbòl feminen an enben li twouve l nan peyi Brezil e nap raple mondyal foutbòl feminen an lap gen pou l dewoule nan Nouvèl Zeland avèk Ostrali soti 20 jiyè pou rive 20 out ak patisipasyon trè natirèlman de peyi Dayiti. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Au revoir, à la prochaine. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.